7 jou sur 7 nap komanse avèk dosye ki konsène moun nan zòn lagon ben se pou la premyè fwa ou kapab tande non sila gen yon alèt e gen yon kri dalam mwen oblije fè eko ak revandikasyon sila paske bagay yo vreman rèd anba gen yon apèl ki fèt euh, sou zòn sila kote ke moun sa yo sanble lage pou kont yo mapou lagon eske se nan departeman de l'artibonite Byen sur m panse ebyen genyen yon chèf chèf meyè chèf kokorat san ras bandi kriminèl san pitye nèg kap kidnape moun nan blòk sila paske nèg sa yo konn al tout nan bradòm pou al fè operasyon. Meyè li menm ki se chèf kokorat san ras la misye voye yon voice. Li voye yon voice bay moun nan zòn mapou lagon. Ebyen moun yo an danje, moun yo an difikilte. Se m panse imedyatman la polis tande voice sila fò l ta fè yon lòt fiksasyon. Eske l te fè fiksasyon deja sou meyè? Paske meyè sa telman santi l wa misye fè mizik kounya wi. Menm jan a Izo. Misye ap imite Izo. Misye fè mizik, misye ap chante, misye ap pale de Gonayiv. Ebyen misye fè yon voice, li voye pou moun Mapou Lagon. Ann tande. Yeah yeah yeah! Sa Jeneral meyè chèf kokorat san ans la. M pa salye pyès moun non. Ase ki fè m pa salye moun yo. Ase m pral pale a moun Mapou menm. Moun Mapou lagon. Se pou mizisyen bann yo avè medam k ap danse nan bann yo. Kit yo di Djo Manyòk, Sika, San Rezon, nenpòt bann li a. Konsa m di w Lafarinen. Nenpòt bann mapou li a. Nenpòt bann mapou ki pa vin jwe Johannes kòm y ap di Johannes gen gang, gen kidnaping ki fè yo pa vin jwe Johannes paske Johannes gen kidnaping, gen gang enben pa gen pwoblèm. Nenpòt bann mapou menm ki pa vin jwe Johannes m ba ou depi jodi a wè m lage mesaj sa depi jodi a nenpòt bann mapou lagon ki pa vin jwe Johannes. Wè, te mèt bann fini, wè mizisyen sa yo, wè medam k ap danse nan bann sa yo, pou yo tou kite Mapou Lagon a tout fanmi yo. Ase m ap fè yo respekte moun, pou yo di m ki sa Jwanis genyen, kòm abitid yo abitye vin danse la, ki fè yo pa vin danse ane sa. Y ap di m sa Jwanis genyen. Wè m pa pale anpil, nou konn kiyès k ap pale a. Nou konn kiyès k ap pale a wi. M vle yon bann Mapou Lagon pa vin jwe Jwanis mwen menm ki di sa. Pou wè mwen menm Eske li ka fin jwe rès jou yo la Menm lè li ta fin jwe rès jou yo pou wè on mizisyen Nenpòt moun ki nan bann nan Pou wè eske li ka ret mapou lagon Epi m di sa nou fini Apre sa m ap pran yon machin sòlda la patnè M al raboure moun mapou. Ebyen danje wi la pou moun mapou lagon E fò m di nou byen ke. Nan zòn sa, gen sitwayen ki ret ladann. Gen moun ki pa vòlè, gen moun ki pa kidnapè. E se de sitwayen pezib ki ret ladann. Non tande poukisa yon nèg anvizaje al fè yon masak? Paske rara ki sot nan zòn sa pa deside al jwe nan zòn pa l la. Donk depi rara a soti, yo pral jwe nan zòn pa l la, ebyen yo mèt atann yo aske pral gen masak. Ban m di yon bagay, Meyè. Se paske pa gen leta. Ou konprann? Se paske pa gen leta ki fè jounen jodi a la on nèg ou bandi, outre ke ou bandi, ou fè parèt tèt ou. Sa fè 2. Twazyèmman kounye a, se presyon w ap mache fè sou popilasyon an, se presyon w ap mache fè sou leta. Wi paske pa gen leta. Si te gen leta nou pa t ap retwouve nou nan sitiyasyon sa. On nèg t ap bandi wi, Men li t ap fè kèk kou, li t ap kache kò l. Men jounen jodi a la a, bandi tout plim tout plimay parèt vizaj yo. Se pa dat nèg sa yo ap kidnape moun, y ap kidnape machin. Anba sa, Leta pa janm di anyen, Leta pa janm konsantre yon operasyon. Ou konn sa k fè m mal nan tou sa? CRL prod ki bandi. Men nou mechan, nou mechan nan peyi sa. CRL prod ki bandi. Nou pa wè tout bandi yo parèt vizaj yo? Oh CRL prod kap travay pou bandi. Bon, banm di nou yon bagay. Nou pa santi nou yon ti jan nyè lè nou pral anba yon emisyon paske gon analiz ki pa ale nan sans nou? Oh CRL prod te gentan bandi. Banm di nou yon bagay, se pou la dènyè fwa map di nou sa. Lè. Nou anvi fon kòmantè konsa kounya pa fè kòmantè a al pote plent ou pa konprann non al nan dcpj di monchè wè nèg sa kap fè emisyon an misye son bandi nou pa panse si gon seri de emisyon si m pa fè yo masak fèt nan plizyè zòn deja bon lèm se bandi m gen yon enfòmasyon pral gon masak tèl kote epi m di men tèl bagay men tèl bagay ki pral pase o risk de ma vi. Nou pa janm wè sa? Gade sa yon kokorat san ras, paske se konsa baz la rele, gade sa l di l pral fè! Poukisa? Par le simple fait que yon rara pa vin jwe nan zòn nan. Monchè meyè kite m di w frè m, pa gen leta, peyi w nan men w, ou fè sa w vle. M ap mande moun yo, yo mèt al jwe pou meyè, paske si nou pa ale, li ka desann l al fè masak. E pa genyen otorite. Men kanmenm map voye yon mesaj bay lapolis pou di lapolis kòmanl santil le fèt ke nèg sa yo maten midi e swa yap bat lestomak yo se de baz sa yo wi premye baz la se nèg savyen yo epi nèg kokorat san ras yo yo fè alyans epi yap bay problèm nan departeman an madi 28 mars 2023 8 è genyen plizyè vòlè ki depouye sekretè konpasyon an ki se Yously Valmont. Yo pran lajan nan men n, lajan li te al pran Pòdepè pou konpasyon. Daprè sa enfòmasyon yo fè konprann, se mari li, Junior, ki konplote avèk yon lòt sitwayen e ki ba li enfòmasyon sou madanm nan pou kapab pran lajan sa sou li. Tande byen wi, avèk yon fo pistolè, yo finalman brake madanm nan pandan li tap antre nan vil lan e pou pran lajan sa sou li. Men, kominote a te sanble sou kou tou yo mete men sou 2 prezime vòlè sa yo ki se Junior Jean Baptiste, mari fanm nan, epi Edner Exantus, nèg savann. Donk mari fanm nan se moun Bonbad, Edner Exantus li menm se. Nèg savann mòl. Pou kwèlye la a, gen anpil tansyon devan komisarya mòl Sen Nikola. Donk se nan moman yo te pran nèg sa yo. Tande byen jan bagay la ye. Nèg la gen fanm ni lakay li. Piske fanm nan pral pran yon kòb, Maria rele yon lòt vòlè parèy li, li di. Men, madanm ni pral pran tèl kòb. Epi antèn, antèn, nèg yo al pran kòb la. Popilasyon an menm ki te sou men l, popilasyon an kenbe nèg yo. Ou kwè yo pa ta touye yo, mesye? An nou gade videyo a non. Kay la ye aprè midi epi yo tounen rele misye pou di misye eske w tal gade yo pou mwen eske si pou m ale di m pou m ale misye di a ou pa bezwen ale non m te gade yo. Ou pa konprann non, se mari fanm nan, sa pa gen dwa fèt konsa humm non, misye merite yon prizon avi wi la paske li pa ka madanm ou ankò epi wap fè lòbèy sa menn e pa serye sa. M te vle fè yon ti pale avèk Ariel, m te vle fè yon ti pale avèk moun ki te depite nan Boukan Kare e m vle pale avèk Decoline tou ki li menm te depite avan nan Boukan Kare ak Mirebalais, 2 kote sa yo te anekse kòm sikonskripsyon, men aprè vòt delimitasyon teritoryal la, Bougan Kare vin pou kont li. Tande byen, banm di nou yon bagay mesye, kòm si pa se pou nou envesti nan peyi a, nou pito lage yon peyi bay bandi, nou pito dil ak bandi. Mesye banm di nou, nou sòm an 2023! Gade eta yon komisarya nan Boukan Kare. Gade koman yon ofisye deta sivil ye nan Boukan Kare. Se nan yon ti kay men mesye nou mechan. Antouka mwen menm m pral batay. M pral batay pou ke si te gen yon pwojè k komanse pou pwojè sa fini. Hein! Fok pwojè sa fini. Gen twop blofè nan leta a mesye. Nou mechan epi kou eleksyon pral rive ou pral gen yon seri de vagabon. E, kap parèt la sou moun boukan kare, moun boukan kare kale je nou, kale je nou, wè sa a, sèt fwa si map gade pou m wè, si nou pap kale je nou, an kòm si konsa nou kite leta lage nou pou kont nou, a se pa serye, an tou ka mwen la, m pral voye je sou nou pi souvan, nou ta kapab bay yon lòt imaj de boukan kare, paske nou sòm ayisyen, pwoblèm chak grenn ayisyen konsène nou. Pou kan kare. Men kòman sa ye nan komisarya boukan kare kote n kapab viv zanmi entènot nou yo imaj yo nap lèse w pou ka viv kèk imaj sou de komisarya boukan kare. La nou andan komisarya grèf pilinal la. Si n ap gade, nou kapab obsève byen pou nou wè eta tribinal de pè Boukankare, kote moun, kote tout peyizan Boukankare ap vin jwenn jistis. Bon, pèmèt mwen m di w ke m kapab temwanye etan ke youn nan grefye tribinal la, Alò, an tèm de pèfòmans, nou kapab di ke tribinal de pè Bougan Kare, nou kapab temwanye e nou kapab di sa, an tèm de pèfòmans, nou genyen yon bon, yon bon tribinal pa bò isit. Alò, nou gen jij de pè nou ki fè sa byen, li kolabore byen. avèk avè nou etanke grefye epi li fè travay li byen li bay jistis aki la jistis e di sa vle di bò isi a pa genyen e sa yo rele abi yo pa fè moun abi ou konprann peyizan an vini jan jan sa ye kote jistis la ye e se la e yo bay li. M panse nou konprann. Men, si n ap gade an tèm de enfrakti e estrikti, lè n ap gade, nou wè sa se dekourajman. Sa se dekourajman. Ok? La, se la nou vini travay chak jou. Ou konprann? Nou abiye vrèman vre, nou mete ti kostim nou sou nou. Ou konprann? Nou netwaye ti soulye nou, men si w ap gade. E twati mezon an wè li fini wè poud bwa e pike li nèt bon okontrè e pwopriyetè mezon an menm li ta bezwen e kraze li poul rekonstwi li men leta ayisyen poko reponn poko reponn paske nou gen yon konstriksyon ki kòmanse anlè a. Depi sou kòmansman manda prezidan Jovenel men jiskaprezan li poko acheve. Li poko acheve, nou di konstriksyon an kanpe. Nou poko konnen kisa ministè de la jistis di malgre tout entèvansyon ki fèt bò kote nou, bò kote pèsonèl responsab yo. Men anyen leta ayisyen pou mwen di anyen. Bon map pwofite okazyon an eta ke youn nan pèsonèl abò isi a pou ke nou di avèk leta ayisyen pou yo pran sa an chaj paske moun boukè kare pa gen yon kote ki anfòm pou ke yo vin chita kote pou jistisyab yo vin chita. pou yo jije, pou yo pran desizyon. Alò, m pwofite okazyon an pou m felisite medya ki ban nou aksè jodi a pou ke nou fè soti ti revandikasyon nou yo. E m swete Leta ayisyen pou ke li reponn avèk egzijans sa a. Mèsi anpil. Men kounya, kòman leta reponn avèk bezwen nou an tèm de mwayen pou deplasman? Eske gen de materyèl ki a disponiblite pou nou? Eske gen de frè ke leta mete la pou nou dispoze si nou bezwen fè yon pakou pou nou jwenn nan pou nou sòti? Non. E pèmèt mwen di w ke, alò, mwen m grefye tribinal bò isi a depi 2012. Depi 2012 la, Leta ayisyen poko janm bay yon mwayen, alò mwayen deplasman pou tribinal. M sonje ansyen jij de pè yo, lè m te plis timoun, paske se nèg nan zòn nan m ye, lè m te plis timoun, m te konn wè tribinal yo, tribinal la te konn gen motosiklèt pou jij yo deplase. swa lè yo prale nan konsta oubyen lè yo pral fè yon travay tèren. Men jounen jodi a, Johannes Zola depi m fè pati kò sa a, poko janm genyen sa yo rele mwayen deplasman pou tribinal la, se swa machin oubyen yon motosiklèt, pa gen bagay konsa. Men kounye a, kòman nou menm nou fonksyone lè nou bezwen fè deplasman? Alò nou fonksyone avèk les moyens du bord. Ou konnen lè wap deplasman se lè wap fè deplasman se nan konsta le pli souvan nou prale. E alò moun ki mande konsta a, pleyan an ki mande konsta a, lalwa mete yon taks pou sa. Mete yon taks ki di soti tèl kote ale tèl kote, pleyan an dwe. peye yon taks alò taks sa a nou gen tribinal la gen aksè avèl pou ke nou fè depans swa pou nou achte gaz oubyen pou nou pran freton motosiklèt pou nou ale nan lòt peyi. Frè deplasman yo sòti kounye a sou moun ki gen pou l fè nou deplase a se pa de leta? Non se pa de leta. Men kisa nou pwopoze menm kòm demach ki ta dwe antrepran pou nou ta jwenn dè materyèl disponib si pa bezwen se kliyan an oubyen moun ki pou nou fè demach la ki ta pou Gen yon frè, ki frè sa se leta ki ta ba li? Ki demach nou konte fè? Non, nòmalman, frè, frè sa a, l ap toujou soti, l ap toujou soti sou, sou pleyan an. Men, leta li menm, leta, dwa pa li se bay aksè oubyen mwayen deplasman pou tribinal la, pou aparèy jistis la ta deplase, ale sou lè lye, lè pleyan yo bezwen sa, lè peyizan an bezwen sa. Ok. Men, selon nou menm, kòman peyi, peyizan an reyaji? atravè konpòtman leta genyen anvè nou menm, epi lè yo vini pou yo wè se yon dwa konsa yo parèt pou yo vin regle yon bagay. Kòman yo santi? Èske gen yon satisfaksyon lakay yo oubyen gen yon gen yon sòt de inyorans la nan nan travay la? Bon, ou konnen e pa pèsonè e pwofesyonèlman, pwofesyonèlman fason ke e jij la, nou menm grefye e lòt pèsonèl yo nou fonksyone, Fason ke nou akonpaye peyizan an, nou rejwenn peyizan an, yo eseye konprann sitiyasyon an. Sa vle di se pa enfrastrikti a, se pa kay la ki montre ke travay n ap bay la, sèvis n ap bay nan kominote a li bon. Sa vle di se pèsonèl yo, se moun yo. Men sa m di w la, nou gen bon jij nan kominote a. Nou gen yon seri de, nou gen anviwon 4 grefye bò isi a. Tou le 4 grefye yo, se son de grefye ki etidye dwa deja. Mwen menm k ap pale avè w la la a, se yon lisansye an dwa mwen ye. Sa vle di nou fòme deja pou ke nou pran pwomosyon pou jij de pè malgre nou. Nou poko kapab jwenn sa, men nou fòme pou sa. Men si t ap gen yon dènye revandikasyon, se kisa l t ap ye? Dènye revandikasyon nou, se di avèk tout moun k ap gen chans gade entèvyou sa a, k ap gen chans viv entèvyou sa a, espesyalman Leta ayisyen, Li ta panche sou finisman konstriksyon tribinal depè a, sa tout moun ta swete nan zòn nan, sa tout peyizan Bougan Kare ta swete, sa tout otorite nan zòn nan ta swete. Mèsi anpil.